Eskwad Demokratik Eskwad Demokratik ap salye laprès, dyaspora yo, e pèp ayisyen an. Eskwad Demokratik gen ladan l 10 pati politik e anviwon 400 òganizasyon. Lè n pale de 10 pati politik, ou kapab pran Repons Peyizan, Platfòm Politik Viktwa, Pati Politik Eritaj, Platfòm Men Kontre, tout sa yo anndan Eskwad Demokratik e yo tou siyen Akò 11 Septanm lan. Eskwad Demokratik vle fè pèp la konnen ke manda PM Ariel Henry ap fini 7 fevriye 2024. Nou pwofite pou nou di ak tout moun kap fè sit-in, tout moun kap fè manifestasyon, ou pa byen kraze kò w si w gen yon ti kòb sere l pou w al nan eleksyon. PM Ariel Henry se li kap òganize eleksyon, lap mete sekirite nan peyi a menm jan ou wè li kòmanse fè l DG Lapolis la kòmanse fè l nan Kwadèboukè. Lap met sekirite. L ap fè referandòm, òganize bon jan eleksyon, kote 7 fevriye 2024 pou gen yon prezidan ki eli demokratikman nan peyi a. Eskòt demokratik pwofite pou l di avèk pèp ayisyen an ke nou genyen ex minis Patrick Sully W. Joseph ki te bay PM Ariel Henry yon kantite de jou fran pou l aplike akò 11 sektanm lan. Paske Patrick Sully W. Joseph se li menm ki. k ap travay avèk tout moun ki te siyen akò 11 sektanm lan e li gen yon biwo ki se Bureau de la Commission Nationale akò 11 sektanm lan. Ebyen, nou ekri Minis Patrick pou nou di l bay PM lan yon chans, si w wè PM lan pako fè chanjman majistra avèk kèk direktè k pa itil pèp la anyen, se pa fòt PM nan. Se nan kad dyalòg li antame avèk moun Montana yo, se nan kad dyalòg ki genyen kote komisyon de medyasyon k ap prezide pa Monsenyè Ogé Beauvoir, sa vle di fòk PM lan tann rezilta k ap soti antre nan rankont sa yo, aprè sa pou l aji. Se nan sans sa n ap di avèk ex-ministre Patrick Sully W. Joseph, pou li oblije pale avèk tout moun ki te siyen akò 11 sektanm yo, pou yo bay PM, pou yo sirswa sou ansanm de mezi ke yo te pral pran kote de yo te anvi kont PM nan, paske yo te mande PM nan fò l aplike tout a, e, tout pwen ki nan akò a, ebyen nou di moun, nou di Minis Patrick, fè yon ti sirswa sou sa, kote PM nan pral travay, li pral chanje majistra, li pral chanje direktè jeneral yo ki p ap regle anyen. Nou pa di. PM lan poul chanje tout moun nèt paske si yon moun wap travay pou pèp m paka mande pou yo chanje w men si se yon moun si yon direktè jeneral ou pap regle anyen pou pèp yon majistra ou pap regle anyen pou pèp yon delege ou pap regle anyen pou pèp nou mande fòk yo retire w pou yo mete moun kap travay pou pèp la lòt dosye nou genyen nou menm o nivo eskwad demokratik se dosye Pierre Esperance jounen jodi a depi yon moun pale de Pierre Esperance Yo di oh wap lonmen non mafya oh ou pa pè pou mamou wi eben nou menm o nivo eskwad demokratik nou pa gen anyen nou pè depi se yon moun ki kanpe anfas pèp la nou kanpe anfas ou tou otomatikman ou kont pèp la nou kont ou nou pa gen non pesonn moun nou pa ka lonmen nan peyi a nap pale de Pierre Esperance kote Polisye, etidyan an dwa, moun Bèlè pote plent kont Pyè Esperans. Non sèlman yo pote plent lajistis, men yo pote plent nan biwo Eskwad Demokratik. Sa moun Bèlè pote kont Pyè Esperans? Nan kad masak ki sot fèt Bèlè la, Pyè Esperans voye fè resansman. Nan resansman Pyè Esperans fè, Kominote entènasyonal la voye gwo kòb pou moun Bèlè kapab jwenn kòb pou yo al anfème lòt kay, pou yo jwenn kòb pou yo, moun ki te gen machin boule, moto eksetera. Ou konn sa Pyè Esperans fè? Li fè, li rele moun yo vin nan biwo l. Moun Bèlè kontan, pa egzanp nou gen moun nou tou ki te la, ki ladan. Pyè Esperans fè yo kado 50 dola ayisyen. Sa vle di 250 goud. Avèk yon moso dra ki fèt an pye kanson, pakoti. Li bay moun yo. Lè moun yo fin pran 50 dola, li fè moun yo siyen. E n ap di avèk laprès. Avèk Pyè Esperans tou. Si tout fwa e ta manti nou menm onivo Eskwad Demokratik ap fè, nou mande pou Pyè Esperans ta some Eskwad Demokratik. Li fè li fè chak moun ki gen kay boule kado 50 dola ayisyen. Tande byen wi mezanmi. W ap wè asye w peyi a fini. 50 dola ayisyen avèk yon moso dra. Ki lòt moun ki pote plent? Se etidyan an dwa Gonayiv, dwa Pòtoprens, Inage, Syanzimèn, Etnoloji. Yo pote plent nan biwo Eskwad Demokratik kote yo di nou yo dekouraje etidye. Lè nou mande pou ki rezon? Paske anketè Estwad yo poze moun yo kesyon, ki sa yo di? Yo di, dwa zimen son kou ou etidye, ou jwenn nan twazyèm ane, katriyèm ane. Lè yo gade yo wè Pyè Esperans ki pa pase nan ni sètifika, anyen ditou, reto, filo, nevyèm, li pa gen oken papye ditou, li gade yo gade wè, se Pyè Esperans ki reprezante dwa zimen nan peyi a. Ebyen nou menm onivo eskwad demokratik sa nou fè, nou pat vle kwè etidyan sa yo ki te vin pote plent, sa nou fè, mwen menm, Paul Géo Jean Baptiste, se nòmalyen, jesyonè epi fòmatè. Mwen se yon teknisyen nan ministè edikasyon nasyonal, mwen toujou patisipe nan tout sa ministè ap fè. M toujou nan koreksyon bakaloreya, pwofesè de matematik. Sa m fè. M al, mwen se yon sendikalis tou. M al nan ministè edikasyon nasyonal, mwen genyen non Pierre Espérance, Mwen gen nif li. Mwen genyen tout bagay li an konplè. M al gade èske misye te pase sètifika nevyèm reto filo. Ministè Edikasyon Nasyonal pa rekonèt Pyè Esperans. Li pa gen oken papye ditou. Se pa nenpòt moun ki di l. Se pa moun ki pè yo konnen kiyès ki di l. Se mwen menm Paul Géo Jean Baptiste, kòdonatè jeneral Eskwad Demokratik, nòmalyen, Jesyonè fòmatè ki di l teknisyen nan ministè edikasyon nasyonal. Pyè Esperans pa gen oken papye. Ebyen se nòmal se lè sa nou wè etidyan nan dwa Gonayiv, etidyan nan dwa Pòtoprens, etidyan INAGE, etidyan nan syans imèn, etnoloji, yo gen rezon pou yo dekouraje etidye paske Pyè Esperans pran plas yo kòm l a si byen di Leslie François Manigat li te di Un jour il y aura une lutte constante contre l'intelligence en Haïti. Jounen jodi a nou wè l trè klè. Paske Pierre Esperance, Pierre Esperance pa etidye oken kote, w ap wè Pierre Esperance se li menm ki reprezante dwazimen nan peyi a. Depi w pale de Pierre Esperance, li pa gen lòt misyon, se fè touye w. Ebyen nou menm, mwen menm Paul Joe Jean Baptiste, nou pa gen moun nou pè, nou di Pierre Esperance, nou mande pou w fè yon trèv avèk zak malonnèt. W ap wè nou gen polisye ki pote plent nan Eskwad Demokratik. Yo di nan kad operasyon y ap fè, Chak fwa yap trake bandi, Pierre Esperance toujou pran pou bandi. Ebyen, yo pote plent nan Eskwad Demokratik kote pral gen yon operasyon ki pral fèt nan Matisan pou moun Gran Sid la kapab pase, yo pè Pierre Esperance. Nou di polisye sa yo, yo mèt aji! Nou menm o nivo Eskwad Demokratik, nap denonse Pierre Esperance paske Pierre Esperance pa vle wè gen lapè nan peyi a. Mezanmi, map di nou sa, nou mèt kwè m si nou vle. Eskwad demokratik pa gen non moun li pa ka nonmen nan peyi a. Depi se moun ki kanpe anfas pèp la, moun k ap bay katouch yo, moun k ap bay zam yo, se yo menm wi jounalis ap bay, yo gen emisyon yo chak lè, se yo menm ki toujou ap pale nan tout emisyon wi, k ap pale de ensekirite wi. Se yo menm ki ap di w konsa gen pwoblèm nan peyi a wi. Si w ta wè moun k ap bay katouch yo, k ap bay zam, w ap sezi w wè wi. Ou p ap kwè m, ou pa kwè m. Se mwen menm ki, si w wè jounen jodi a Eskwad Demokratik ap denonse yon moun. Nou pa denonse moun tankou voye monte non. Nou oblije, fòk nou gen prèv. Ou pa wè pou Pyè Esperans sa nou fè, n al nan Ministè Edikasyon Nasyonal, nou gen Nefi Esperans, dat de nesans li, non l. E pa nenpòt moun ki al nan Ministè Edikasyon Nasyonal non. Mwen se yon anplwaye Ministè Edikasyon Nasyonal, mwen se yon teknisyen, Mwen son nòmalyen, m se jesyonè, m ale, mwen gen aksè ak sa pou m verifye èske Pierre Espérance gen papye. Pierre Espérance pa gen oken papye. Nan sans sa, n ap mande avè Pierre Espérance, bay pèp la yon chans twòp manman pitit ap rele pou ensekirite nan peyi a, pou l oblije konmsi kite peyi a mache, kite pou eleksyon kapab òganize, jan nou te deja di l ke 7 fevriye 2024, Se lè sa PM Ariel Henry ap kite pouvwa, yon moun ou pa bezwen fè manifestasyon a goch a dwat, paske tout moun pou ki ta bloke peyi a tout anndan pouvwa, enben si w deyò, enben vin jwenn nou, ebyen 7 fevriye 2024 se lè sa PM lan ap kite pouvwa. Ebyen antre anndan pouvwa se pa vin chèche pòs, ebyen se vin dyaloge. Vin dyaloge, jan PM Ariel Henry, biwo dyalòg la ouvri 24 sou 24. Vin dyaloge pou nou wè kòman nou kapab travay ansanm pou nou pou nou frennen ensekirite ki la. Nou gen biwo, biwo eskwad demokratik. Li la, nou gen biwo a tou ki nan primati. Si w pa vle al jwenn PM Ariel Henry, gen moun ki pa kapab jwenn PM Ariel Henry. Eben, si w bezwen dyaloge, 00 37, se nimewo sa ou kapab rele Eskwad Demokratik pou w oblije rantre nan kad dyalòg pou nou fè yon sèl pou n sove peyi a. Sou ki sa w baze pou w di ke peyi a mare a nan rele la pou 2024 pou l fè eleksyon alòske genyen menm moun swadizan ki siyen akò ansanm avè yo ap manifeste pou mande l respekte akò sa a? 7 fevriye 2024, Eskwad Demokratik te remèt yon kaye de chaj, menm o nivo de komisyon medyasyon an tou, tout kote. Pou kisa fè nou di 7 fevriye 2024? Pou yon eleksyon pre, pou w prepare yon eleksyon nan peyi a ou bezwen 9 mwa. Referandòm lan se yon lòt, se yon eleksyon li ye. Eleksyon pou gen prezidan nan peyi a se yon lòt eleksyon ankò. Mete sekirite nan peyi a fò l pran ti tan pou chita avèk tout aktè nan vi nasyonal la. Ebyen nan sans sa, ou wè lè w pran 9 mwa referandòm, 9 mwa pou gen eleksyon sa fè 1 an edmi. Se pa vre? Ebyen, nan sans sa, nou gen tan wè, pou peyi a stab, pou gen sekirite nan peyi a, pou chita, pou gen dyalòg an pèmanans avèk tout moun, se 7 fevriye 2024 kote PM Ariel Henry kapab remèt pouvwa ba yon prezidan ki eli demokratikman. San sa, n ap toujou nan fò retire pye w ban m met pye m. Jounen jodi a nèg yo te di w prezidan Jovenel pa t bon, yo touye l. Yo touye l, enben jounen jodi a nou nap di prezidan Jovenel Moïse malgre l mouri mèsi paske l te kite PM Ariel Henry pou nou pou fè swivi a paske se te dènye eritaj prezidan Jovenel Moïse te kite pou pèp la. Se youn nan rezon wap wè pèp la atache avè PM Ariel Henry se paske yo te atache avè prezidan Jovenel Moïse. Se pitit gason prezidan Jovenel Moïse, se li yo te kite, ebyen se kontinite kap fèt. Men e karavan nan li pa kontinye avèl poukisa? Ebyen karavan nan son bagay popilè li ye, ebyen se nan kad dyalòg, nan kad antant PM la ap chèche la aprè komisyon de medyasyon an fin bay rapò li li genyen ak avèk tout sektè, ebyen avèk lòt chita pale PM la ap fè, yo pral jwenn yon konsansis. Paske konsansis la se pèp li ye, sa pèp la di se sa. Ok ou sot evoke ke gen moun ki ap bay zam, se yo menm kap pale nan radyo ka mansyone non moun sa yo pou nou silvouplè? Bon, pou nou jodi a, aprè Pierre Esperance nou te site non isi a la, nan moun ki oblije anpeche peyi a mache, nou pat vle site non lòt moun. Pa egzanp, nou menm o nivo Eskwad Demokratik, nou te ekri menm Ministè Enteryè pou nou te, pou l te bay lis 11 fanmi kap bay zam, si w wè pitit ou mouri, kap bay vann katouch, zam, eksetera. Nou te wè Ministè Enteryè te, te tande modòd Eskwad Demokratik, Li te sote, li te soti yon lis, men nou pa satisfè paske lis la se Eskwad Demokratik pou l bay li pèsonèlman. Mete lis la pou nou. Non, nou pa avèk lis la la, men trè byento gon konferans ki pral fèt kote nan lis la nou pral di w nan lis la efektivman lis Ministè Enteryè te soti a se lis machann zam yo vre wi, men Ministè Enteryè pa byen fè l. Eskwad Demokratik pral di w ki moun ki kowòdonatè jeneral machann zam yo. Pa egzanp, lè zam yo rantre, gen kowòdonatè jeneral. Gen ki di kon sa, se ou k ap jwenn 10 zam, w ap jwenn 20, w ap jwenn 30. Sa vle di, nan lis Ministè Enteryè te soti a, nou pral di w kiyès ki kowòdonatè, kiyès ki trezorye, kiyès ki, eksetera. Trè byento nan yon pwochèn konferans Eskwad Demokratik, nou pral ba w detay Sa vle di machann zam nan peyi a. Paske nou pa gen non moun nou pa ka lonmen. Talè yo t di nèg ki t konn fè manifestasyon yo kounya yo nan pouvwa kiyès yo ye? Mesye nou pa vle lonmen non moun twòp. Tout moun pou ki ta bloke peyi a. Dirèkteman ou endirèkteman yo nan peyi a. Sa vle di m pral di w byen. Pa gen oken moun ki kapab fè yon manifestasyon ki ka bloke PM Ariel Henry. Non. Tout moun pou ki ta bloke PM Ariel Henry fè yon manifestasyon 3, 4, 5 jou Tout moun sa yo anndan pouvwa. M pap site non, men lè w pran eskwad demokratik kontan lè l gade li wè sdp anndan pouvwa. Sdp n ap mande avèk PM Ariel Henry pou l bay sdp yon lòt konsiderasyon. Se gras avèk sdp tou ki rann PM Ariel Henry trè fò nan moman. Nan sans sa, n ap mande avèk PM Ariel Henry pou l ranfòse sdp. Paske SDP se li menm ki te konn mete moun nan lari a. Enben jounen jodi a SDP anndan pouvwa, nenpòt lòt moun ki fè manifestasyon, anyen pap kenbe, Ti Mari pap monte, Ti Mari pap desann. O nivo Eskwad Demokratik, Eskwad Demokratik remèt yon kaye de chaj avèk komisyon nasyonal, komisyon de medyasyon k ap dirije pa Monsenyè Ogé Beauvoir. Kaye de chaj la nou di PM Ariel Henry la pou 7 fevriye 2024. Ou moun ou pa bezwen ap fè manifestasyon pa gen oken manifestasyon ka pran nan peyi a la. Paske tout moun pou ki ta fè yon manifestasyon pran tout moun sa yo anndan pouvwa. Ou pa bezwen ap kraze kò w. PM lan la pou 7 fevriye 2024. Efektivman. Gen moun ki pa lan pouvwa direkteman men endirekteman yo la. Bon mezanmi, mesye dam si m di nou sa. Mwen kòdonatè jeneral. Gen de nan reyinyon m ap patisipe. Kòm gen de bagay m pa ka sekrè deta. Moun ou pa ta panse la wi. Ou konn fè sa, m pral di w yon bagay byen. Gen de seri moun ou wè ki nan radyo k ap di w kon a PM Ariel Henry, yo fè sanblan ap pale PM Ariel Henry mal. Yo di w yo pa p yo pa p bay kòb ankò nan manifestasyon. Yo pa p bay bann rara kòb nan manifestasyon. Bon, ou wè jan gon janm gon manifestasyon pran. Yo di w mwen gen zanmi m nan e k ap k ap k ap kore PM Ariel Henry, m pa pral deranje sa. Pa egzanp, si m byen avè w, mwen nan PM Ariel Henry, sa w bezwen nan frape PM Ariel Henry? Depi m jwenn yon bagay, m ap ba w ladan. Tou senpleman ou pa kapab a fichwa PM Ariel Henry, ou fè sanble ap fè ti pale. Men pa gen anyen non mezanmi, nou mèt kwè espoir demokratik wi. Tout moun nou ta panse ki te kapab mede mete manifestasyon nan lari, tout nan pouvwa wi. Kiyès ladan yo? Kiyès ladan yo? Hein? Ou vle m site non? Wi, site anpil non pou nou. Bon, m pap site non. Ban nou 5 grenn. M pap site non. Pèp la ta renmen konnen. M pap site non. Men, men malgre m pap site non, men map di sa. Non sou bay yon enfòmasyon. Espas Demokratik kontan anpil lè l gade li wè sdp nan pouvwa. E sdp se e m nap mande avèk PM Ariel Henry pou l bay sdp yon lòt konsiderasyon. Paske fòs sdp pote nan pouvwa, Sa rann PM Ariel Henry trè konfòtab. Se sèlman sdp ki te kapab mete manifestasyon lan lari a. Se sèlman sdp ki te kapab fè genyen gwo manifestasyon. Enben jounen jodi a, sdp anndan pouvwa PM Doktè Ariel Henry a, nou menm etanke patizan PM Ariel Henry, nou tèt frèt PM Ariel Henry la pou 7 fevriye 2024. Se PM Ariel Henry kap òganize eleksyon. E nou menm onivo Eskwad Demokrati, mwen menm, Paul Géo Jean Baptiste, si m ta wè se ta PM Ariel Henry ta kite pouvwa, bay atoufè, dilè dwòg, machann katouch, machann zam yo, m ta pito touye tèt mwen pou m ta, pou m pa patisipe nan eleksyon machann zam bral fè. Se PM Ariel Henry ki dwe òganize bon jan eleksyon pou 7 fevriye 2024.